Medam e mesye, zanmi konpatriyòt de partou a travè mond lan, Ayiti lakay nou, presizeman, nou kontan avèk ou e jodi an pa bliye ki se E samdi 31 desanm 2022 e nou deja di bòn fen dane a tout moun e nou swete nou wè yon 2023 e bon bagay tout sak bon yo pou antre vin jwenn nou nan 2023 sa e nou swete 2022 ale a tout tout tout tout tout mizè tout traka tout difikilte Tout vye bagay yo nèt ke nou kite nan 2022, nou antre sajman nan 2023 se swè TV lakay pou tout fanatik nou yo kèlkeswa kotew ye nan mond sa mèdam se mesye ebyen fanm byen gra sa wap gade la a men lajè koul men lajè pektoli men lajè lestomak manmzèl ebyen se Cynthia Jean se manman pitit chèf gang Izo Le fameux Izo kap opere anndan Vilaj de Dye nan gwoup gang sa ki pote non 5 segond, ebyen medam e mesye Cynthia ki tonbe pale tankou pipirit el bay lapolis tout verite tout detay ebyen sou enplikasyonl nan kidnapin sa ki ta pral fèt sou yon direktè klèb, ebyen medam e mesye lapopo ki yo menm pote boure e sa w tande a la kout filè sa bay E donk Cynthia anba kòd e li bay Oscar Davidson anba kòd, li bay Francelaine Lamour anba kòd, e endividi sa yo ki yo menm te anvayi yon klèb byen fre, byen kokèt pou al fè yon kidnapin, ebyen lapopo mete lapat sou yo, e pou kouwè nap pale la a Cynthia nou pral fè ou gade nan videyo sa a k ap depale tankou wosinyòl k ap chante pou grenn tamaren, ebyen medam e mesye ou sou tvlakayhaiti.com nou pral envite w gade Cynthia ki li menm t ap bay lapolis repons ak tout kesyon yo poze l. Stanley Lucas, Guy One nan, nou pral sezi tande e tout moun ki enplike nan asasina Eric Jean Baptiste la, Ebyen jodi an la, moun yo ap fè Miland Maniga danse yon dans san tanbou nan yon kesyon akòkò e k ap fèt pasi pala, Ariel, Madam Lalim, ebyen medam e mesye, dosye asasina Erik Jean Baptiste la la, gwo sekrè kòmanse pran lari, gwo moun ou pa ta panse enplike nan asasina sa a e nan jou k ap vini yo la, dcpj pral kòmanse mare moun sa yo tankou krab Pou asasina Eric Jean Baptiste. Ou sou TV lakay rete konekte bon van e bon samedi tout moun nap tounen pou yon pwochèn video. Yo se 4 endividi lapolis arete samdi 3 desanm 2022 an nan zòn Jalouzi, komin Petyonvil. Premye eleman enfòmasyon yo montre ke majorite nan yo gen koneksyon ak gang k ap opere nan Vilaj de Dye. Cynthia Jean, Ronald Pascal, Oscar Davidson ak Franslène Lamour jwenn arestasyon yo pou enplikasyon prezime yo nan yon dosye kidnapin yo t ap planifye pou fè sou pwopriyetè yon nayklèb nan komin Petyonvil. Pou prepare kou a, Cynthia ki se manman pitit Izo 5 segond, chèf gang Vilaj lan, akonpanye Ronald Pascal, nouvo mennaj li, epi Oscar Davidson, yon chofè taksi moto, Mete yo byen bòzò, byen santi bon, debake nan night club lan sou pretèks yo vin enjoy yo. Lè ap pase, mesye dam yo plase kòmann pandan yap mete kontwòl pou kapab atenn objektif yo ki se kidnape pwopriyetè biznis lan. Nan kad plan operasyon Polis Nasyonal la elabore sou lidèchip Dyektè Jeneral la Frantz Elbé pandan fèt fen ane an, fòs lòd yo rive devye kidnapin sa epi poze lapat sou endividi sa yo, Franslène, 23 lane, Yon travayèz seksyèl ki se zanmi youn nan manb rezo a ap di sa li konnen nan dosye a. Nègè yo arete nou an e dezyèm fwa kem wèl nan lari an m wèl nan kour nan club lan sam te tande de li depi la premyè fwa kem te wèl nan club la yo te di konsa ke demwazèl sa se manman pitit li sou. Izo, manman pitit Izo. E sa m te tande de li. Apre sa, gen yon lòt jenòm ki zanmi ansanm avè m. Epi li te gen zanmi l ki te vin kote l. Yo di konsa ke zanmi l lan ap pale avè l, yo di konsa mesye sa yo ki vin bò anndan an. E ankèt yo vin mennen pou yo ka. kidnape mèt krèb lan. Se nan premyè odisyon li devan anketè dcpj yo, Cynthia pat vle bay verite sou ki moun ki papa dezyèm pitit gason li an, fwa sa, jèn dam nan kap viv nan Vilaj de Dye deside kolabore. Chèf gang nan Vilaj de Dye a. Men lè m t avè l, li t. Lè m t avè l, m potko konn kisa l te ye. Lè m t avè l m pot ko konn ki sa l te ye. Lè m vin konn ki sa l te ye, m vin bay vag. Mwen bay vag. Malgre Cynthia vle montre volonte li genyen pou li di laverite, men pawòl li yo sanble pa fin twò klè sou depi kilè li pa nan relasyon ak Izo ni ki kote li jwenn lajan pou fè boutik li an. Bon, mwen menm m t a Izo an 2017, m te vin kite, m gen 4 an depi m kite ansanm avè l. Wi, m antre, m gen kay, lèfini m gen yon biznis anndan. bay glase. Petyonvil la se menajman Petyonvil la ki fè m vin Petyonvil. Telefòn mwen nan men nou, m konn ekri l, nou wè m ekri l men nan mesaj. Telefòn mwen la men nan mesaj mwen li pa antre. Nan nan, gen kote ou pale avè l? Wi, gen de lè m ekri l, li pa antre nan mesaj mwen. Sa fè m te ekri l, li ban m repons sa m di a. Manip mande yo di mèt pran l. Kiyès ou mande a? Moun ki anndan yo. Ki moun anndan sa yo? Yon mesye ki t ap dirije anndan. Ronald, 26 lane, ki fèt nan komin Kenskòf, men k ap viv pou kouwè li la nan zòn Jalouzi, pa janm manifeste pyès jalouzi pou Cynthia, manman pitit chèf gang vilaj lan. San poze mennaj li kesyon kote li jwenn lajan pou l fonksyone, Ronald Pascal kontante l sèlman Mpa wè banm ok banm metel klè on lèl dim antre al depozel mdi non mpap antre andan epi premye fwa wa ou metel pòtay ou wèl ale li tounen dezyèm fwa lalel tounen ou vin wè si nèg a ale lèl tounen sa sa ou pa ou ka gen krentif pase deja lèl alel tounen epi on lèl dim antre avèl mtou antre avèl epi mal depozel dèfwa m rele antre mal depozel plizyè fwa. Granma ak sa Ronald ta fè konprann lè li desann nan vilaj lan kote mennaj li Cynthia a sa lèl soti gen dwa soti ansanm avèk fi a ou gen dwa fon ti kanpe fon inèd tan nan dosye w pap bon anyen wi nan menm bwè ti Guinness nou anpil sa di l gen dwa di w fè machann sa ban nou li pral achte Guinness la wi dèfwa l peye li gen dwa di machann al kot machann sa di l ban w Guinness ou gen dwa gade di kiyès di l chofè moto ki konn vin ap ak nèg konn asèn sa lè li di l ok sa w ap pran lè li di ban w Guinness. Ou gen dwa bwè 2 Guinness tou. N ap fè konnen, Cynthia se ta youn nan moun ki t ap jwe wòl antèn nan kad planifikasyon kidnapin sa ki pa t gen tan fèt, gras ak vijilans lapolis. 4 mesye dam sa yo poko wè l ye la nan gadavi, ap kontinye reponn kesyon dcpj. Konbat gran banditis lan, sitou koze kidnapin nan, se youn nan prensipal priyorite kòmandan an chèf pnh lan, Frantz Elbé. Nan sans sa, lapolis kontinye ap mande bon jan kolaborasyon. Bon, an 17 mwa, prèske 18 mwa la, Ariel pa janm bay pèp la oken kado. Li depanse 407 milya de goud leta, pa gon pwojè k fèt anndan peyi a. Donk sa, e pa koulye a l pral bay kado. Donk fò n analize byen sa w sot di a ki se akò 21 desanm nan, ke yo rele Wo Konsèy de Tranzisyon oubyen HCT. Mwen menm kesyon kem te poze tèt mwen e anpil moun poze tèt yo lè yo fin touye Eric Jean Baptiste le 26 Octobre a ki profit le crime? Kiyès ki profite de asasina Eric Jean Baptiste lan? Lè nou konnen ke 26 Octobre nan reyinyon politik kel te ye a sou kesyon sa a li pat dakò paske lèl fin li 9 paj ke oligak yo te prepare pou vin kore Ariel Eric Jean Baptiste kòm nèg ki ekonomikman lib e lidè endepandan li di l pat dakò. Koulye a lè sa ap vin parèt m gentan wè klèman a ki pwofi t l ekri m. M pa pral bay detay men si w son moun k analize ou wè akò sa ke yo rele akò 21 desanm oubyen Wo Konsèy de Tranzisyon oubyen HCT depi w gade akò Kò a, ou wè kiyès ki touye Erik Janbatis? Twa sektè ki met ansanm pou touye Erik Janbatis. Ou wè li imedyatman san fè jefò. Sa vle di ke si dcpj ap travay la an fonksyon de jan Wo Konsèy de Tranzisyon an monte e ki oligak ki dèyè l, ki politisyen ki patisipe nan touye Prezidan Jovenel, se menm moun yo k touye Erik Janbatis. E premya bagay ke w wè anndan akò sa a. Dezyèm bagay, lè w pran tan w ou li akò a. Sa yo rele akò a ki son koudeta, la continuité du coup d'état sanglan du 7 jiyè. Yo fè madan Maniga tounen sa e Joseph Mécène te pou André Michel, madan Maniga pral le Joseph Mécène de Ariel Henry. Paske lè w pran dokiman, madan Maniga son figure en lieu Haut Conseil de Transition an, li pa gen okenn otorite konstitisyonèl sou le pouvoir exécutif. Lè w pran dokiman an ou li li, M kwè se 4 pwen 2 ou 3 pwen 4, m pa sonje ki atik anndan l lan, nan 9 paj la, lè w gade definisyon Wo Konsèy de Tranzisyon an, w ap rankontre, 3 moun yo ap rankontre yon fwa pa mwa avèk le Premye Minis e le Kabinè Ministeryèl. Se 2 popetwèl ke yo ye. Ay di Madan Maniga sè le Joseph Mécène d'Ariel Henry. Ki avni HCT a? Tann mwen, ban m fin sa a. E dezyèm bagay ke w jwenn nan akò a, twazyèm bagay ke w jwenn nan akò a, non sèlman akò a se de moun li kore, se oligak yo avèk Ariel, akò a ap eseye mete de kote la konstitisyon de 1987, yo pa gen otorite sa a pou mete yon konstitisyon ke pèp la chwazi nan referandòm. Li di men kijan pou chwazi ka epe, nèg yo vin avèk yon lòt jan. Yo di men ki jan nan ane 175 lan pou mete moun nan kou de kaka sa. Yo te pa ka fè bagay konsa. Eseye verifye entènèt la pou nou paske gen anpil oditè k ap ekri nou la. Èske tout bagay solid? Tout bagay anfòm? Wi, ou mèt avanse. Lè w pran akò a, akò a, youn nan objektif akò a se mete sou kote. konstitisyon an, yo pa gen otorite legal pou sa. Paske jan yo di w yo pral chwazi KEP a, se pa jan konstitisyon an di yo pou chwazi KEP a. Lè y ap vin mete Haut Conseil de Transition pou swadizan kontwole Legzekitif, li pa konstitisyonèl, li pa legal. Donk lè w pran akò sa a, li fè de bagay. bagay kore oligak petyon vil avek ariel 3 bagay ok kore oligak petyon vil avek ariel pemet yo fon kou deta elektoral epi ekate tout prensip konstitisyonel e pep la nan desizyon politik peyi a ako sa a pral kreye anpil pwoblem an 2023 e se li kap mennen ariel anri ate an 2023 paske kou deta elektoral kel vle oganize a li pap kapab. Paske peyi a gon aspirasyon eleksyon lib, onèt e demokratik. On nèg ki enplike nan touye prezidan an, li pa ka fè eleksyon lib, onèt e demokratik. Fò l gen on prezidan ka pral pwoteje l. An n fini sou kesyon ak HCT a. Ou sot pale de bra pikan, Ariel Henry, HCT a kapab jete li. E ane 2023 a, sa sitwayen yo sot konnen an 2022 a, mwen menm pèsonèlman m pa ta swete n rantre nan yon ane 2023 konsa. Pou n pa konnen ni bwa pikan, pou Ariel Henry pa tonbe, pou peyi a pa tonbe nan kriz. Ou ensiste anpil pou blan an pa vini. Gen anpil moun se blan y ap tann la pou yo kapab vakye avèk okipasyon yo. Si w pa t konnen, mwen di w sa. Gen anpil moun la y ap tann rantre blan an. Ki sa k dwe fèt menm menm Stanley Lucas pou n pa rantre, pou n pa tonbe nan yon kriz nan ane 2023 a? Aplike atik 149 konstitisyon an Atik 149 konstitisyon an trè klè, lè w fin touye yon prezidan, ou pa ka mete yon nouvo prezidan toutotan ke pèp la poko vote. Ann atandan ke pèp la ka vote, se yon premye minis avèk kabinè ministeryèl la ki dwe dirije pouvwa egzekitif lan. Lejislatè a ekri konstitisyon an konsa pou de rezon, pou asasen pa pran abitid touye prezidan antre nan palè nasyonal e li bay. Otorite siprèm pou chwazi yon prezidan pou peyi a, a bilten de vòt pèp la. Donk sa vle di ke etan done ke Ariel Henry konstitye yon pwoblèm pou le retou a lòd demokratik an Ayiti, sa k dwe fèt pou peyi a retabli lasekirite, òganize lè eleksyon pou retounen a lòd konstitisyonèl non delè k pa depase 12, 14 mwa, se chwazi yon nouvo premye minis avèk kabinè ministeryèl la. Si peyi a ka fè konsansis. Sou yon moun santi bon, yon moun ki gen entegrite, ki gen karaktè, ki gen konpetans, ki gen kapasite, ki ka jere leta, ki ka gade blan avèk oligak yo nan je, moun sa a ka retounen peyi a lòd konstitisyonèl kòm premye minis avèk kabinè ministeryèl la. Avèk Ariel Henry sa pap rive. Nou konn sa deja. Nou sot fè eksperyans lan pandan 17 mwa. Imajine w, anbasadè Kanada nan nasyon zini an di w, tann mwen, m pap konn fin di sa a, ban m fin di sa a. Banm fin di hein. Retou a lòd konstitisyonèl wap pale aplike atik 149 wap pale de li la a, èske ou gen de moun nan tèt ou ki kapab retabli lapè, lòd ak sekirite anndan peyi a? Èske ou gen de moun nan tèt ou Stanley Lucas? Bon mwen menm m pa gen moun nan tèt mwen, men s on peyi ki gen 11 milyon de moun, peyi a gen moun toujou. 17 mwa a montre ke malgre lagè politik ke yap fè a gang yo kont pèp la, malgre lagè ekonomik oligak ap fè kont pèp la pou vòlè pèp la nan ti sak rete nan pòch yo. Pia, ou wè ke rezistans peyi a montre gen moun toujou. Kòm si nou pa ka jwenn yon premye minis andedan peyi a. E mwen menm m pral pi lwen ankò. Pwochen premye minis ke n ap chwazi an pa dwe sòti nan okenn òganizasyon politik ni kabinè ministeryèl la. Tout nèg ki nan politik yo, nou vle pouvwa, al nan eleksyon, pale a pèp la. Men, premye minis a gouvènman ka pral retabli lasekirite, òganize lèzeleksyon, Yo pa dwe sòti nan pati politik. Men kouman sa dwe fèt pwiske Stanley Lucas ou di wap di sa souvan. Ou vle pouvwa al nan eleksyon. Kòman sa dwe fèt pwiske dezyèm lendi mwa janvye kap antre la nap gon palman ki vid kiyès ki dwe enstale si w vle ki dwe fè aplike atik 149 wap pale li la kiyès ki dwe pran inisyativ la. Gade, la, la volonte du peuple, se la volonte de Dye. Wi men pèp, se pèp la k bay konstitisyon an. Men pèp la fòk gen, pèmèt mwen, fòk gen de moun nan do l, pèmèt fòk mwen. Gen de moun ki pran inisyativ la pou pèp la mache. Li, li a men nou, nou, nou pase kriz sa yo deja e se nan pase kriz sa yo nou wè gen de moun ke n pa t panse ki emèje. Gen de moun anndan sosyete a, gen de moun, gen de pwofesyonèl ki gen entegrite, ki gen kapasite k ka emèje men nan anviwònman. Koulye a, kote se asasen k ap k ap domine, se koriptè k ap domine, se asasen k touye prezidan, ki touye Eric Jean Baptiste k ap domine. Menm asasen ki touye Eric Jean Baptiste yo, se yo menm ki t al eseye tou touye Anel Belizey. Nan nèg ki touye Eric Jean Baptiste yo, genyen ladan yo tou wi, ki t al eseye touye Anel Belizey. Se pou sa m di w se yon kowalisyon de oligak e de politisyen ki patisipe nan touye Eric Jean Baptiste, menm jan yo patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse. Moun ke nou bezwen pou enèji yo. Fò yo konprann. Mon chè, la jistis è kowonpi jisko zo. Nan bilan 2022 a, nou wè sa. Nou wè ke Ariel domestike la jistis a travè dè zo nominasyon ilegal ke pwochen gouvènman an pral oblije rapòte tout arete sa yo si nou vle la jistis fonksyone. Pandan map pale avèk ou la, la jistis nan peyi Dayiti. Si se pou yon ti nèg nwè tankou Ismael, tankou Stanley, konkou moun k ap tande la a, non sèlman y ap arete nou, y ap mete nou an detansyon prevantif. Lè se oligak Petyonvil ki fè krim deta, krim ekonomik, pèsonn pa ka manyen yo nan peyi Dayiti. N ap mache pou demokrasi, nan demokrasi, fè legalite dè sitwayen devan lalwa. Dezyèm lendi mwa janvye k ap vin la a, mwen kwè k ap Dezyèm lendi mwa janvye a l ap Se dimanch premye, lendi ap 4 sa.